Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap salye tout moun ki yo menm toujou komante, ki toujou la nan premye yo, ki fè nou par de revandikasyon yo, de preokipasyon yo tou pa rapò ak sa kap pase nan peyi Dayiti pou kwen li la. Le temps de pase un petit salam à Polas, Polas ça va bien, Cindy en forme, il y a Anaïka, il y a également Jean Claude Sainvil, Jean Claude ça va bien, et m gen enpresyon ke nap fè yon emisyon spesyal pou tout fanatik yo paske tout kote n pase ebyen m ta kapab di se vag RL prod lan ki deferle sou tout peyi Dayiti e atravè anpil peyi nan mond lan tou. Nap salye tout moun ki toujou nan gwo bus jaune bon repo yo. Tout moun nan Site Solèy, tout moun nan Vilaj, tout moun nan Gran Ravin, ebyen tout moun nan peyi a, antye, m ap salye nou e nou kontan antre lakay ou. Ebyen nan kad emisyon sila a, mwen vini avèk yon manifestasyon, sètadi moun Titanyen yo menm yo pran lari. Nou konn poukisa moun sa yo pran lari? Se paske genyen yon seri de moun ki t ap ede yo e ke sèjan la yo kidnape yo E moun sa yo nan men mesye 400 mawozo yo. N ap pale de misyonè ameriken yo paske se nan zòn sa yo gen òfelina, se nan zòn sa tou yo toujou fè anpil byen paske lè moun yo nan zòn nan ebyen yo fè anpil travay. Daprè sa popilasyon an di, yo bay moun yo manje, yo ba yo ti travay, yo ede pitit yo ale lekòl, brèf, n ta kapab di, ebyen, se prèske moun sa yo ki rele ki reponn. Men, lè moun sa yo kidnape, li bon pou yon gwoupiskil, men li pa bon pou yon bon pati nan popilasyon an. Poukisa l bon pou yon gwoupiskil? Des gens qui s'enlisent dans la pratique mortifère, ebyen yo kidnape moun sa yo, yo mande, m kwè, yon valè 17 milyon konsa, sa vle di se prèske kòb yon transfer joueur de football, ebyen yo mande anpil kòb pou moun sa yo. Ebyen si nèg sa yo jwenn lajan sa, m ta kapab di son la mama, se kanmenm le gros du larcin. Men, e pou moun sa yo, moun sa yo konn ap fè ebyen, m panse ke se le plus gros crime que 400 mawozo ta kapab komèt. Depi li egziste. Ebyen se sak fèw wè jounen jodi a la a moun sa yo pran lari an pou kapab reklame liberasyon misyonè ameriken yo sinon ebyen nan ti tan anyen ou pa konn kilè lap nan nwit ou pa konn kilè lap lajounen paske moun yo ap bloke zòn sa a. E pa bliye ke departeman de lwès lan m ta kapab di zòn sa a li relye anviwon Lartibonit, le nò est. Le Nord-Ouest, bon, si zòn sa a bloke m ta kapab di, sa ap gen gwo enpak sou sikilasyon an. An n al gade kòman sa te ye nan mikwo konfrè nou Actualités Locales TV epi n ap retounen pou n kapab boukle. Se jan de revandikasyon sa a popilasyon an fè pou di ke yo pa kapab ankò. Yo pa kapab ankò nan tout sans. Se inik, nou ka di konpayi nou gen, moun sa yo plis ke yon konpayi. Lopital se yo menm, lekòl se yo menm, Legliz se yo menm. Moun malad se yo menm. Yo fè drenaj. Yo fè tout bagay. Jodi an, lanmò san jou chwazi kidnape yo. Popilasyon Titanyen an, Akayè ap fè menm mouvman an nan moman sa a pou di liberasyon blan yo e tout moun yo kidnape yo. Nan kam ba nou wout li ba nou a bloke sou wout la se anndan se nan ram yo kay nou ale gen nou menm kay nou ale bò ou ravin nou pa gen prezidan nou pa gen majistra nou pa gen depite nou pa gen senatè e blan kam yo kal ba nou kal fè kal fè grab yo anlè a pou nou fè blan pa ale kay nou blan ta pye ta ale avè nou yo fè lekòl pitit nou yo ba nou manje anmweyy Sa vle di non sèlman li ede nou, li ba nou anplwa, epi li ede nou kominote a pou nou pran lòt frechè etanke òganizasyon entènasyonal. Alòs, si kidnaping nan ale nan tout pwofondè sa ki vin koze ke kam inèt oubyen envivab nan zòn nan parapò avèk jan zak kidnaping nan, alòs n ap mande Leta santral oubyen moun ki fè pati de kidnaping yo pou yo libere moun sa yo paske moun sa yo Oktòb 2021 an, nou reyini la a se pou nou di fristrasyon nou e sa k ap pase nan komin nan. Nou se youn nan komin ki fè pati Lwès lan ki pi stab o nivo sekirite nan awondisman Akayè, Kabarè. Depi kèk moman. Apre lamò Jovenel, nou kòmanse ap jwenn de enpak se ensekirite nan komin nan. Nou gen yon misyon ki se Cam Aid Ministry ki sitiye pike 20 tan nan komin nan. Lan samdi, se de moun k ap ede lan legliz, lekòl, òfelina, granmoun, lopital. Yo fè de wout lan zòn nan. Y al vizite yon òfelina Kwadèboukè. Mesye 400 mawozo yo chwazi kidnape blan yo. Nou pa la pou n revandike non senpleman pou blan yo, nou ap revandike Pou tout ayisyen e lot nasyon yap kidnape andan peyi an. Paske trop moun ki rive lan moman yo pa kapab anko neg yo apovri yo. Map mande Leon Charles eske l pa we sa kap pase nan peyi an. Si Leon Charles pa chwazi arete neg sa yo. M ba w garanti Leon Charles mwen, Johnny Ilosen lan SPS Kabarè pou m di w on bon jou maten popilasyon ayisyèn nan ap leve n ap tande Babekyou arete w. N ap tande 400 Mawozo arete w. Paske ou menm ki la pou arete bandi nan peyi an gen lè ou menm a bandi yo fè on sèl. N ap mande premye minis lan se pa rezon sa a SPS te siyen akò a. Lan pale lan dyalòg ou te di nou wap vini mete peyi an stab. Ou vini pou sekirite pou lajistis. Nou wè anojou la on akò siyen Anel Belizaire nan prizon. Kilik Babas nan prizon. Nou wè anojou la ensekirite a fèt kare nan tout peyi an. Kabarè Titanyen ki te pi stab nan sekirite jodi an, 9 dizè moun kòmanse pa ka mache. N ap mande ki sa n ap fè kòm otorite nan peyi a. SPS mande liberasyon blan yo e chak grenn ayisyen ki lan men nenpòt nèg, ni l te lan men Babekyou, ni l te lan men 400 Mawozo, ni l te lan men Izo, kèlkeswa nan men nèg li ye a, Nou mande relache moun yo paske Haiti pa kapab anko. Haiti rive lan denye bout. Pitit li apovri. Jodi an moun ki te konn mete pitit yo lan lekol 20, 30 mil dola menm pa ka peye kindègadenn 1200 dola pou yo. Moun ki te konn manje 3 fwa pa jou rive ap manje 2 fwa pa semenn. Eske se tout bon vre? Nèg yo se yon fason yap fè pou pitit peyi an kite Ayiti ba yo. Jodi an nèg yo desann paspò, nèg yo kreye mwayen pou n pati pou n pran bato olye yo kreye mwayen pou mete sekirite nan peyi an. Nou menm la SPS nou jodi an nou ba yon piga. Se dènye semèn pou Léon Charles pa mete pye l atè. Se dènye semèn pou premye minis Ariel pa di yon mo nan ka ensekirite a. Apre sa, nou bay garanti, wout nasyonal nimewo 1 sa a ap bloke chak jou. Pou nou, p ap gen afè kesyon lendi grèv, madi grèv, mèkredi grèv. Se lannuit ap grèv, lajounen ap grèv, a midi l ap grèv. Paske se n ap revandike yon afè ensekirite, grangou lan mouda nou, lavi chè lan mouda nou, ensekirite lan mouda nou. Mesye pito n te ban nou lavi chè a. Depi byen lontan lavi chè a nou konnen, nou abitye avè l. Men ensekirite a nou ta kite nou alboloze nou pou malere, malerèz ka manje. N ap gade mache Titanyen ki konn gen anviwon. 100 a 200 mil moun jodi an mache a machann manje ap chaba machann dlo glase ap chaba machann bay moune ap chaba machann sèl pa ka vann e pa moun ki pa gen pou achte yo pa gen lajan sat genyen lan ti tan ye nou gen lè moulen dayiti nou gen sina nou gen bidjo Mezanmi banm di w, si w pa nèg 400 mawozo, ou pap ka jwenn travay. On sèl fason pou jwenn travay lan lè moulen, se referans 400 mawozo. Yon sèl mwayen pou w jwenn on ti travay lan sina, fò yo konnen ou konn pale a nèg 400 mawozo. Ayiti pa kapab ankò. Peyi an pa kapab ankò. La jenès pa kapab ankò. On kote ki te konn ede paran, peye lekòl pou timoun, bay liv, bay kaye. Se te Cam Edministri, on moun kap fè wout nan zòn nan, bagay leta ta dwe fè, bay manje a gran moun ki pa kapab, se letat ta dwe fè sa. Men moun sa yo vin ede pou titan en, yo vin pou on sovè, yo bay jèn gason, jèn fanm travay, manje, ala voye yo aprann metye, jodi an yo leve yo kidnape yo. E si moun sa yo deplase, yo di yo pa chwazi ret Ayiti ankò, ki ka titan en? Ki ka moun Akayè? Ki ka moun Kabarè? Nan sitiyasyon sa, nou leve vwa nou byen wo, nou menm nan SPS, pou n mande liberasyon blan yo, Ayisyen t nan men yo, san kondisyon. Semèn k ap vini, se pa menm bagay lan. Se pa moun ki pral sou lari an pou di aba, pou di viv, pou di rele anmwe, pou di lage ou pa lage. Lannuit kou lajounen, lari an ap bloke 24 sou 24. Se pa pou sa SPS te siyen akò a. Se pa sa n te pwomèt nou. Nou te pwomèt nou sekirite, travay, bon jan eleksyon, men jodi an nou wè Ariel se zafè pa l l ap fè. Léon Charles, si w pa kapab, lache pye w. Nou ba w sa a kòm piga. Nou di w, si w pa degaje w, arete Izo, si w pa degaje w, pran Babekyou, si w pa degaje w, pran 400 mawozo, Peyi ap leve yon lè, yo jwenn 400 mawozo a wi tou. Bayo! Bayo! Se pou nou. Bayo! Bayo! Bayo! Bayo! Se sa yo, sa yo, sa yo, sa. Presize pou nou konbyen moun ki fè pati de misyon sa a, nasyonalite yo, epi kilè yo te ye. Se yon misyon ki gen, se blan sa yo, se blan ki stab Ayiti. Prè de 25 a 26 ki stab. Men se yon misyon, detanzantan ou jwenn yon 15, yon 20 blan rantre, vin okipe bagay swen, bagay manje. E lopital, regle afè lekòl, tout bagay nèt. Konbyen ki nan men mesye 400 mawozo yo? Gen 17 ameriken, 1 kanadyen. Fè 18? Fè 16 ameriken, 1 kanadyen. Fè 17. Pa gen ayisyen nan lopital sa? Non. Se moun ki te viv lan kominote a. Se moun ki te alèz, ki konn kominote a, ki pa pè mache, ki toujou avè nou 24 sou 24. E pou koulye a la a? Nou poko pale ansanm avèk nou, pwiske nou di misyon sa li pa rive nou, nou panse ke nou kapab genyen kominikasyon ansanm avèk moun sa yo. Pou kounye a la, kòman sa ye? Pale, chak moun pale, n ale anba a nou pale a moun yo, bòs yo, bòs ki rete a se Bòs Bèri, li pa vle vrèman ba yo esplikasyon, li di sa a se lan men anbasad amerikèn li ye, e rès blan ki rete yo, yo chwazi se malèt yo ap ranje pou yo retounen lan peyi yo. Anndan pa gen òfelina. Anndan se yon gwo misyon. Men yo gen pase 50 a 100 òfelina nan Nòdwès, nan Akayè, Ti Tanyen, e anpil kote y ap ede. Yo ede lekòl, yo bay manje, yo peye, yo bay liv, yo bay tout bagay men yo pa stab. Anndan gen prè de 30 moun nan zòn nan k ap travay ladan l. Kondwi machin, fè manje pou yo, lave, tout bagay se moun nan zòn nan k ap fè. Eske ou konn sa ou pèdi an pran la pou kounya? Wi, depi lendi an, pa gen moun k al travay e misyon rete oblije fèmen. Kisa nou konte fè si yo pa ka libere pandan semèn nan? Pipino ap bloke! Nou pap revele dènye estrateji nou. Men sof ke lap lajounen, lap lannwit ni lajounen, ni lannwit. Lap rete fè nwa pou wout nasyonal nimewo 1 an. Se Ilor St. Johnny, kòdonatè SPS Sove pou Sèvi nan Kabaret Ti Tay. Juste avan de se kite, m gon ti kesyon m ta renmen poze nou, Ariel Henry et Léon Charles, si vous avez bien sur des qualificatifs pour eux, ki kalifikatif ou tap kole sou Ariel Henry epi Léon Charles?